Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon enfòmasyon 24 è sur 24 7 jou sur 7 sou chanèl nou renmen anpil lan chanèl kap ba nou enfòmasyon chak jou ekoute nap kòmanse avèk yon sityasyon la ki gen o nivo de kafou fèy e kote ke Dènye enfòmasyon ki tonbe a ta fè konprann ke yo ta atake komisarya ki nan zòn Savann Pistach. Gen yon vòys ki t ap sikile konsènan ti lapli ki fè gwo deklarasyon. Se pa yon deklarasyon ki fèk vini non paske deklarasyon sa la byen lontan. E sa gen plizyè mwa depi ke ti lapli li menm. te fè deklarasyon sila paske m wè ke rezo sosyo afole pa rapò ak voice sila. N ap kòmanse avèk euh, yon sitwayen. Gen yon sitwayen nèg yo pran la e yo retire rad sou misye, yo kite misye avèk slip sou li sèlman men misye sanble te gen bal avèk li. Yo bay misye manje, epi yo mete misye chita. Lè misye wè, e, se moun mèje wi, popilasyon mèje a, yo pran misye, yo ta di ke se yon solda ti makak. Lè sitwayen an wè dife ap limen, pou yo al mete li nan dife, ebyen, misye fristre. Misye anvi pete kriye. Avan yo touye misye, Yo bay misye manje. Men, ou konn sa m ap di tèt mwen? M ap gade pou m wè bòl manje a ki nan men misye. Ak ki kouraj, ak ki santiman nèg sa a ap manje manje sa a. Se kòm si se yon moun ki dan le koulwa de lamò. Epi yo di, bon, ki dènye manje ou ta renmen manje? Epi yo bay misye yon ti diri a pwa, yon ti sòs la ki gen kawòt, pòm de tè ladan l, epi kwis poul li. Men w ap gade pou w wè jan je sitwayen an sòti a la, mezanmi. Bagay la tris. M gen presyon ke kè m ta anvi fè m mal. Men, si m di kè m fè m mal, moun yo ap kouri dèyè m, y ap di, RL, pou sa bandi ap fè peyi a la a? Pou wè yo ta pran bandi, y ap masakre l konsa epi pou kò a fè w mal? Pa fè bagay konsa menm! Epi, lè misye wè dife a atò, misye mete de men nan tèt, misye pete rèl. Kèt mesye, sa se la foto di jou. Men fò m di nou ke pandan tout evènman ki pase a la, paske m vle metodik, gen yon pakèt deklarasyon, pa egzanp gen yon ti granmoun ki di ke, ou wè nan moman sa, mennaj pa al ka mennaj, tout moun ret lakay yo, paske pa gen bagay konsa, depi w al nan bagay mennaj la, ou ka mouri, paske peyi pa bon, tout moun ret lakay yo. A vle di, moun yo jwenn nan lari a la, nan zòn ki pa pou ou, ou son move grenn. Gen yon lòt sitwayen ankò yo pran, non tou. Lè sa a, enfòmasyon te gentan ap sikile sou sitwayen sa a pou di ke, ebyen, misye se yon nèg, se ta bandi ki li menm nan vilaj. Yo menm kouri bri se ta Manno. Men se pa Manno. Menm si Manno a se yon bozè, men se pa t Manno paske li te genyen, sitwayen sa a te gen yon AR 15 nan men l, men bal la te fini. Bon zanmi, bal ou fini, jete bal la atè. Al kache yon kote san zam nan. Non, ou renmen zam nan toujou, ou toujou marye ak zam nan. Epi, pa la suite, yo mete dife sou li. Gen yon sitwayen yo pran nan zòn Turgeau, yo mete dife sou li. Ok, yo kraze tèt li, avèk baton, wòch, bagay sa yo, se yon djed wi. Yo mete dife sou li pa la suite. Apre sa, ou pral jwenn pandan la jounen genyen 8 sitwayen ki pèdi lavi yo. o nivo de zòn pako. Yo mete kawoutchou sou yo epi yo mete dife. M vle di yon bagay, tout nèg ki mouri la yo, m vle asire m ke se bandi. M pa vle yon flay fèt nan batay pou touye bandi. M pa vle yon flay fèt nan frape nèg Manno. Paske se Manno ki li menm ki pèdi bon sans li. E pi lal pote boure mal sa w tande a la a bon bwa kale. Kounya la a mesaj mwen toujou ap voye fòk nou toujou fè trèzatansyon. Nou menm kap pase nan lòt zòn, paske bagay la kapab rèd. Si w pa gen kat sou ou, pa gen yon moun ki byen avè w nan zòn nan, rele moun nan! Rele l, paske w ka pèdi lavi w. Depi yo poze w kesyon w ap temtem, enben pèp la ka manje w. Genyen 2 ou 3 mò nan yon kanal. Bò dòtwa inivèsite Aristide la. Mezanmi gade pwoblèm. Sa e Taba wi k ap frape? E Taba ap frape. Bon, nou poko gen detay sou mò sa yo pou ta di si se bandi oubyen si se bandi ki pase a laksyon, si se lapolis ki ta touye, move grenn. Ok! Men nap chache gen plis enfòmasyon sou dosye sila a pou nou. Lòt dosye m pote pou nou, nan Miragwàn popilasyon an rache ak manchèt, polisye ki rele Didi ak kèk lòt akolit jounen mèkredi 26 avril 2023 a akòz polisye sa a ta tire avoka Arismon Senklè nan kad yon apantay. Manje w renmen, se li k gaspiye lajan w. Jounen mèkredi 26 avril 2023 a popilasyon an touye epi boule 8 prezime bandi nan zòn Debussy ak Lagwòt, se kazèk zòn nan ki konfime enfòmasyon sa. Donk m te ba nou enfòmasyon sa deja, 8 endividi yo touye nan zòn Pako a, se toujou nan blòk sa, nèg sa yo tonbe. Garcia Delva ou Gracia Delva, qu'est-ce qu'on doit dire pour le musicien je dois dire Gracia Delva mais pour l'ancien sénateur je dois dire Garcia Delva. Ebyen misye manke pase yon move moman wi humm. Ansyen senatè a manke pase yon move moman se nan zòn Liancourt lansyen senatè Garcia Delva an difikilte a Liancourt alò misye te an difikilte nan dat 26 avril la tande byen ansyen senatè latibonit lan Garcia Delva te nan difikilte nan komin Liancourt nan pwòp depatman li nan aprè midi mèkredi 26 avril 2023 a. Atis la ki te vin pèfòme nan fèt vil Sen Mak, li te oblije pase pa Pon Sonde, yon mannyè pou kapab rive nan twonson wout Mirbalè an pasan pa komin Lachapèl ak Sodo. Sepandan, arive nan lokalite ki rele Pon Chandèl, kèk moun nan popilasyon an ki yo menm drese barikad yo, kanpe konvwa atis la. Ebyen nèg yo refize antre nan lojik popilasyon an. Ebyen senatè a daprè tout enfòmasyon ta oblije mesye yo sòti zam pou kapab fè moun yo bay pase. Ebyen se sa ki pwovoke plis kolè de la par de la popilasyon. Aprè anpil minit diskisyon, mesye nan po chandèl yo ki yo menm gen pwoblèm avèk nèg savyen yo deside kite ansyen senatè a. kontinye wout li vè Dechapèl, Lachapèl epi Mirbalè jis pou kapab rive Pòtoprens pandan li pral kontourne ensekirite ki genyen o nivo de Kanaran. Garcia Delva frè m nan, pa gen gwo ponyèt nan moman sa. Depi pèp la kanpe, se degaje w negosye a pèp la, pase men nan tèt li, si l le fo menm di pèp la ekskize pou jan nou te konpòte nou nan Parleman an paske, Lè yon nèg ou te depite. Pa gen okenn depite ki ap vin kanpe la pou fè moun aksepte ke ou te ti jezi nan po krab. Paske sa k gen la gen ansyen prezidan ki kontribye ladan l. E m sonje gen yon gwoup de depite nan 49 vyèm lejislature lan ki te lanse yon miz an akizasyon kont yon ansyen prezidan yo estime ke k t ap fè anpil tò nan peyi a men depite ki te nan majorite a te deside bakle dosye sila a lè yo te fè yon seyans epi yo vote kont miz an akizasyon sila. Ebyen, si nou nan sa n ye jounen jodi a kèlke pa, anpil depite kontribye ladan l. Konprone byen. E 4 vanyan polisye swat yo pou prezantasyon sa a e n ap mande yo pou ke yo kapab. E ale nòmalman ou byen kanpe nan sal. Mèsi ankò. Mètnan, kèlke kesyon silvouplè? Kèlke? Radyo Metwopòl. Bonswa, mwen se Hervé Noël, mwen travay pou. Sitiyasyon sou komisarya Pòtay Leogane. Gen lòbèy wi la nan lapolis, anpil koze. Lapolis li menm prezante bilan operasyon 2 jou yo te mennen ak popilasyon an lendi ki te 24 ak mardi 25 avril pase a nan zòn Debussy, Pako. Tchòjo ak zòn ki antoure l yo, ebyen gen ti aktivite atè a paske lapolis jwenn anpil ti kichòy. An nou swiv pou plis detay. Kote li voye an son konferans spesyal sou bilan e prezantasyon pasyèl de ansanm de materyèl lapolis sezi pandan jounen lendi ak madi 25 avril 2023. E operasyon yo pa kanpe, operasyon ap kontinye paske objektif nou se pou nou pèmèt popilasyon an kapab rale yon souf, kapab anfen vake libreman nan aktivite l. N ap ankò yon fwa solisite a popilasyon an pou nou kontinye. Maryaj polis popilasyon an san vyolans. An nou rete vijilan, youn veye sou lòt e rete veyatif nan katye nou. Lè nou wè de vizaj ke nou pa konnen, lè nou wè de aktivite ke ki pa t abitye fèt, sa dwe atire atansyon nou e mete lapolis okouran E si m ta jwenn yon de movè eleman ki vin anpeche nou viv trankilman popilasyon pezib lan arete l mennen l nan komisarya ki pi pwòch la. E n ap di tou a popilasyon an pou yo pote tout sa yo jwenn kòm materyèl ke bandi yo te abandone sou wout pandan ke yo t ap kouri. Toujou enfòme lapolis. kèlkeswa mouvman ankò yon fwa k ap fèt nan katye li yo. Paske nou kwè ke popilasyon an li sibi ase de bandi, de kriminèl, de moun ki vyole pitit yo e anpil jèn inivèsitè e lòt jèn ankò nan katye yo viktim, anpil granmoun pwofesyonèl viktim de bandi yo. L'important, pour que nous continuions collaboration ça avec PNH parce que je toujours dit que il y a un partenaire qui, est important pour nous, et que en matière de sécurité, il est important pour gagner santé de matériel, ensemble de partenaires, mais population c'est pour nous, a un partenaire qui sûr et nous encore une fois compter sur collaboration. Kòm se yon pwen de près espesyal kote ke jounalis yo pral wè ansanm de materyèl ki sezi yo pandan 2 jou ke nou sot di yo la, lendi, madi, 25 avril. N ap mande pou ke yo filme yo. Antretan, nou te fè l deja nan yon konferans ke nou te fè, nou te prezante nouvo inifòm BLDV. Jodi a, se nouvo inifòm swat. Yap mande avèk polis eswat ki a ma goch pou l sòti avanse plis. Kòmandè. Sa se nouvo inifòm e ekipman swat.